Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwen vreman atriste paske gen yon video, ya yon youtuber kom mwa ki m la anvwaye. E lè m fin gade videyo sa a, m ta kapab di m vrèman petrifye. Avèk anpil emosyon, mwen gade videyo sa. Yon jenn fi avèk yon timoun sou bra li, elle ne sait quoi faire. Erezman li vin patisipe nan emisyon maten deba. Esaü Cesar la kestyone. Son temwanyaj sa donne fwa dan le do. Sa konn rive ou nan yon fanmi pòv, ou nan difikilte men pou reyisi vi w, ou konn jwenn yon nèg ki konn pretann ke lap ede w. Pandan l pretann ke lap ede w, ebyen se avni w li vin gache. Ti pitit sa avèk yon bebe sou bra li, m gen presyon ke elle se trouve dans la gène pou ta kapab pran yon kwi pou al chita bò lari an. pou mande. Men ekoute li deside pou l di kelkeswa moun ki ta bezwen timoun nan, l ap fè l kado l. Eske nou imajine ki emosyon sa gen ladan l? Yon manman ki fin pouse yon timoun, timoun nan sou bra l, li santi l pa kapab ankò, li prè pou l fè kado timoun sa. Sa rive a plizyè repriz e pafwa menm dan lè grand famiy paske nan peyi etranje sa konn rive ke. Gen de moun ki gen plizyè timoun epi yo konn vann youn nan yo pou yo kapab okipe lòt yo. Men istwa sa a, m ta kapab di li trennen dèyè li anpil refleksyon. Se pou n di ke nou nan yon peyi ki pòv, tou pèt arive. Mwen pral kite nou tande temwanyaj demwazèl la epi aprè n ap tounen. pou n kapab kontre. Te pase nan radyo televizyon radyo televizyon eklè ou te deside remèt timoun sa ki nan men w lan aprè 9 mwa ou fin pote timoun nan ak ki santiman ou santi wap vle bay timoun nan ou vle remèt timoun nan demwazèl bonjou. Bonjou tout moun eskize m m pa konn si e sitiyasyon an m pa santi m gen la pou de pale pou m ta esplike. Son timoun mwen fè depi lèl fèt la imilyasyon sèlman map pran avèl m santi se kòmsi m pa vle twò long pase si istwa tèlman long m tap travay m al anfème yon kay yon kote pou mwen se mwen e manman m sèlman ki tap viv. Mwen renmen sè mwen li te gen kòm pitit. Kounya m pran le swen pou m toujou tande maten deba. M pran le swen pou m tande sijè sa maten an. Se fòt peyi m, se pa fòt mwen. M t ap travay yon kote, m t ap travay nan konpayi Sutab. Se avè l m sanse ouvri. Epi avè nou tou yo sanse fèmen. Epi m vin renmen avè jenòm nan men alepòk m t ap travay men se te yo te kòmanse fè kòman m konn di konpresyon anndan travay la paske yo te kòmanse pa ka kenbe ase ouvriye. Kounye a m renmen avè l men pou byen di w manman m pa t vle relasyon an. M pa konnen si se paske m pa vle di ekspresyon an paske m te renmen l epi li fini. Lè m vin l aprann ke m ansent, mwen di l sa, li pa t vle m kenbe timoun nan. M pa konn si se paske m pa t, m te chwazi kenbe bebe. Depi lò, li pa janm vle ret ansanm avè m, se diskisyon, pawòl anpil. Lè m te anfèmen kay kote m te ye a, se kay fanmi l, se san se yon kay eritye. Epi, kounye a menm yo menm ankò, yo te mete m deyò paske. Se te nan mon kouzen l t anfèmen kay la kouzen an di konsa li gen pòsyon pa l poukisa li menm li pa ede m avèk timoun nan e nan pòsyon pa l la m vle mwen rete li te chwazi mete m lè sa bebe te gen di mwa m al ret fotama a kay fanmi fay fanmi papa m on kote m te gen nenpòt onzan m te sòti ansanm a manman m gen lè se bagay sa ki tiye manman m paske manman m pat vle relasyon an pou mwen. Eseye kenbe eseye kenbe eseye kenbe. Kè, maladi kè tiye manman m. Epi lè sa bebe te gen 2 zan. Men m te gen objektif paske m etidye kèk ti bagay. M te fè katran nan UNASMO, m te etidye e nòmal. M pa ka jwenn travay, se tankou son malediksyon m santi k tonbe sou tèt mwen. Donk ou fè katran w ap etidye pou lekòl nòmal? Non. E Normal Jardinier a. A wi Normal Jardinier. Wi. Ou fè 4 ans. Kounya wi. Ayayay. Kounya apre sa m fè 2 ans nan m etidye Informatique d'entreprise nan UNASMO toujou m te etidye la. Ayayay. Manman m te fè anpil efò avè m. M pa konnen chak kou. Manman w mouri? Wi li mouri li gen 2 ans la. E papa w? M pa t rekonèt papa m. Papa m. Ayayay. Mouri kite m depi lè m gen 2 ans. Epi gen yon dènye kote, lè m vin al rete Fontamara, yo vin mete nou deyò ankò. Yo mete m deyò lè manman m mouri. Pandan manman m mouri a, menm ane manman m mouri a, yo mete m deyò. Men sa k fè yo te mete m deyò? Ok, ann ale la kounye a la, ann fè yon istwa a long, vini pi kout, paske m wè ou gen anpil bagay lakay ou. Ban mwen di ou egzakteman. Ou di ou te vini la pou te remèt timoun nan. Sou ki baz ou te vle remèt timoun nan? Wi, paske m santi li pase twòp mizè. Se yon timoun ki gen anpil lespri. M santi li soufri twòp. M te di m ap bay, m ap bay li. Men avèk, si m pa ka jwenn, m pa ka okipe l. M te di m ap bay li. W ap bay li? Ok. E ki sa ki te kapab fèt pou ou nan sans sa a? Alò se dur, se douloureux men. Alò se vini vini dim ke li bezwen remèt timoun yo. Moun an bezwen konprann pou kisa. Alò remèt li an, remèt li an se paske tou senpleman li li jan l di l lan li pa ka asire de de men men men. M trakase twòp avè l tanto m la tanto m la tanto m la tankou kote m te a nan Dèlma 33 m pa konnen mèt kay la se yon dyaspora l ye li te ban m rent nan kay la. Paske telefòn Android mwen an pann pou m te fè nou tande tout vwa si konn ap di m ret nan m ka ret nan kay la lè lide m di m lèm lèm jwenn pa m pou m sòti m pa konn si e tripotay m pa konn sak pase yè aprè Doktè Arison Doktè Arison ta renmen konnen ki laj timoun nan gen Doktè Arison 4 4 an wi 4 an ok Doktè Arison li fèt mwa jen l pral gen 5 an li nan dezyèm ane li nan dezyèm ane kin wi vwala madam Petit-Maître bonjou ak santiman jodi a la n ap resevwa yon demwazèl ki gen yon pitit sou bra li pa gen okipasyon pou li. Mwen sot resevwa yon apèl. Ok. Yon apèl de de Louko Desir. Ok. Louko Desir e m panse ke demwazèl lan apati de sa Louko sot di m demach bay timoun nan se pa meyè solisyon e gen altènativ pou li. Ok. Gen altènativ pou li. Vwa fanm. M panse ke e aprè emisyon an. Ok. Pito aprè ke li fin pale la. E pran swen timoun nan. E ke nou nap fè li. Ok e pa gen problem. Demwazel ou met ale chita. Ou met ale chita. E pi apre nap vin pale avek ou. E pi pou nou e koman nou pale jere. Depi lè mwen derape a. Mwen son moun ki fome. E ou e imagine ou timoun nan gen pil bagay nan men. Li gen pil bagay nan men. Li gen 4 an nan lekol normal. Ki fè profite fakilte. Epi se goumen. Kè y goumen ap goumen pou yo jwenn pen a manba. Ou pa se nan, m pa di w se nan lekòl, se nan fakilte y ap dòmi la, timoun yo ap dòmi. Men sa pa di okenn moun anyen non. Anyen. Sa pa di. Menm si wè wè emisyon sa a, m gen enpresyon li ka fè. Madam. Mwen vle antre an kontak avèk ekip Maten deba a, paske mwen ta renmen genyen nimewo demwazèl la. E m panse ke anpil nan nou tou ta renmen genyen nimewo demwazèl sa nan lide pou nou kapab ede l. Paske dan lavi m ta kapab di reyisit lan li konn tankou yon echèl. Sila yo ki pi wo yo lonje men bay lòt ki pi ba. Ensi de swit. Ebyen m panse ke anpil nan nou kapab epwouve de jenewozite. pou nou kapab ede demwazel sila. Anpil nan nou vle ede. Je se ke la jenerozite se ne pa selman le fet de done, men se anvi, se lanvi menm de se done swa menm pou la koz de zotre. Anpil nan nou ki vle ede pa genyen. Sa konn rive tou gen moun ki genyen ki pa anvi ede. Men la a m mande nou, tanpri, ede demwazel sa. M swete ke nou jwenn nimewo li, nou antre an kontak avèk li pou nou kapab ba l yon ti soutyen.